Aktè yo toujou ap tire sou kòd la, alòske peyi a li menm li kontinye ap depafini. Nou konstate byen sur yon rarte antre gimè dè pwodui petwolye, si n kapab di l konsa, puiske maten an la anpil moun ka fè konsta ou kapab wè anpil moun kanpe ap tann machin, pa gen anpil machin nan lari an, Machin yo yo nan fil datant pou yo wè si yo ap fè yon ti gaz. E daprè enfòmasyon ke mwen menm mwen dispoze, gen de kote gaz la li ap vann a 1000 goud. Donk gen de chofè ki al achte galon gaz lan a 1000 goud e menm lòske ou poko wè pil machann yo nan lari a men gen de kote l vann Apresa, e sa k eksplike sa, ponp yo pa gen gaz. Gen anpil ponp ki fèmen e de ra ponp ki ap fè tantativ pou bay gaz yo, se de long fil datant. Donk sa vle di sitiyasyon an kòmanse konplike. Donk popilasyon an enkyè, kòman se fètil ke gaz lan nou fèk soti nan yon kriz gaz epi pou n tatonnen nan menm sitiyasyon sa ankò? Men se tè previzib wi eh. Se tè previzib pske n konn ki leta ke n genyen e donk vreman kesyon gaz lan li refaire surface e gen difikilte pou kamyonè yo menm yo kapab fè le plen e genyen moun yo tou e pasaje ki gen difikilte pou jwenn machin pa gen menm disponiblite a pa rapò a la semèn dènyè donk a la semèn dènyè a donk gen yon gwo pwoblèm nan sans sa a nou espere ke otorite konsène yo ap pran nòt de sa paske gen enfòmasyon ki fè kwè ti gaz ki te genyen an gen anpil moun ki te pran l k al stoke l e si gaz la gen de kote moun yo pa ka antre al pran l nan ponp se a mil goud pou yo al pran l ou ka konprann sa pou w dwe konprann nan. E kòm m wè leta atravè le ministère de la justice mobilize ansanm de komisè nan jiridiksyon peyi an e pami pwen ki te debat m kwè kesyon kontrebann nan nan kesyon gaz la te debat m espere ke mesye yo pral pran dispozisyon pou kapab frennen mache nwa lan paske sa k ap desine la Sa vle di nou pral tou dwat nan sa n te ye, sa n sot viv pandan 2 mwa, kote n t ap achte galon gaz a 600, 700, e gen de kote nan vil de pwovens li te ale jiska 1000, 1500 dola ayisyen. Donk, Darius, nou pa pou kont nou. N ap salye tout ekip teknik la. Darius, kòman nou ye? Non, frè Manuel, n ap salye w, n ap salye tout ekip teknik lan ki yo menm la ak nou. E dayè se yo menm ki pèmèt emisyon sa a, Enpas li rantre lakay ou. E alò jan nou toujou prezan chak maten, maten an ankò nou la a pou pataje avèk ou de enfòmasyon, men tou pou ede w konprann e se sa k fè emisyon sa li menm li espesyal puiske nou pa sèlman pataje enfòmasyon ak ou men nou ede w konprann tou enfòmasyon an. Alò, jan w t ap di l talè a Manyèl, nou nan sitiyasyon ki nou kapab di trè espesyal, puiske jodi a ankò aktè politik yo, ni sa ki bò kot gouvènman, ni sa ki yo menm ta di yo nan opozisyon, y ap trennen pye, y ap trennen pye e yo poko ka antann yo pou wè kòman nou ta ka soti peyi a nan enpas kote l ye a. Nou nan yon enpas, fòk nou jwenn yon chemen pou n sòti. Aktè yo menm y ap trennen pye. Antretan, sitiyasyon an li menm l ap vin pi difisil, vin pi kòse. Popilasyon an li menm l ap soufri. E sèl rejwisans nou ka di k genyen piske se maten an, nou kapab di ke nou santi vrèman fyèv lekòl la Manuel. E nou wè gen anpil blokis nan lari a. anpil anpil timoun sou wout yo pral lekòl e nou wè paran yo akonpanye pitit yo, nou wè prèske tout pòt lekòl yo menm yo ouvè e semèn pase a nou tap kritike lekòl yo ki ouvè men ki tankou se tankou bagay kap fèt an kachèt e jodi a nou wè se pa sa nou wè lekòl yo menm yo vrèman ouvè lè w pase devan se de lekòl de renon nan kapital la. Ou wè plen timoun, machann yo sou twotwa, gen blokis, e bon sa bay lespwa kanmenm. Men pandan n ap gade sitiyasyon sa ki bay lespwa, gen de bagay tou ki kèlke pa preokipan. Ou sot ap pale de kesyon gaz la, e gaz la kòmanse pa gen gaz nan ponp yo, e sitou gazolin, kòmanse pa gen gazolin. Lè w pase nan ponp yo. gazolin yo menm ki vin fè gaz se de long fil datant ou konstate e yon sitiyasyon ki bay gwo kè kase anpil moun lage gwo kè kase mete sou distribisyon gaz la ki te deja pat fèt manyèl pwiske gon e yon seri de vil de pwovens e gen gen pou pi piti 5 depatman ki deja pat alimante nan kaburant sa ki li menm te enpakte ou di mwen ki enpakte sou pri pwodwi yo. pwodui petwolye yo nan departeman sa yo. Manuel nou gen kèk chif la kite nou pataje l rapidman avèk oditè epi telespektatè yo. E fòk nou di ke fò w genyen 1200 goud pou gen yon galon gazolin nan vil Pòdepè. Nan Jeremi nan moman n ap pale la Manuel, fò w gen 1250 goud pou w gen yon galon gaz. Yon galon gazolin. Alò pou dyezèl la w bezwen 1000 goud. Nan Ench, tou 2 galon gaz yo, sa vle di ni dyezèl ni gazolin, yo vann 1000 goud. Nan Miragwàn, gazolin nan li menm li vann 1100 goud. Alòske diesel la li vann 1000 goud. Alòske pri ofisyèl pwodui sa yo manyèl se 510 goud, 570 goud, epi 670 goud. E paralèlman manyèl mete sou pri gaz la ki ap ogmante pasi pala, genyen tou dola a ki li menm ap bay menm pwoblèm sa. Sa ki enpakte sou pri pwodui premyè nesesite yo. Dola a kòman sa Emmanuel? Jodi a la pou gon dola ou bezwen anviwon 150 goud. 150 goud pou yon dola anviwon. Donk yon sitiyasyon ki ekstrememan difisil. E nou pral gade ankò nan kèk vil de pwovens konbyen kòb yon moun bezwen pou gon dola ameriken jodi a. Nan Senmak Manuel. Dola l ap chanje kont 145 goud sou mache enfòmèl la. Scoop! Nan vil Okay, ou bezwen 145 goud pou achte yon dola. Nan Miragwàn, Manuel, ou bezwen 146 goud pou achte yon dola, e menm dola sa a, yo revann li a 150 goud sou mache a. Nan vil Ench, Ou bezwen 58 goud pou achte yon dola. Alòske nan Jeremi ou bezwen 146 goud. Nan Lewogàn, ou bezwen 58 goud pou gen yon dola e nan Pòdepè ou bezwen 147 goud 50 jodi a pou gen yon dola. Vwala men sitiyasyon n twouve n jodi a. Donk peyi a, nou tounen nan menm sitiyasyon n te ye a Manuel. Avan menm desizyon pou monte gaz la. Donk, ou sonje dola a t ap plede monte, monte, monte, monte, sa k te kreye yon eksplozyon nan pri pwodui premyè nesesite yo. Jodi a, se la a n tounen. Dola a ap vann prè de 150 goud sou mache enfòmèl la, alòske nan to referans brh la, li tounen otou de 130 goud yo. Donk sou mache enfòmèl la, dola a ki sanse ap vann tèt nèg, sa ki pa san konsekans sou pri premyè sou pri pwodui premyè nesesite yo, donk yon sitiyasyon ki riske pwovoke yon eklatman sosyal nan jou k ap vini yo, alòske aktè politik yo Manuel, aktè politik yo y ap trennen pye e se sitiyasyon sa m kwè Pascal Adrien, Youn nan responsab toutouni ki te pale avè nou la dènyèman, li t ap alète sou li. Donk, yon sitiyasyon difisil, yon sitiyasyon konplike nou riske fè fas nan jou k ap vini yo. Pandansetan, jodi a nou nan mondyal, gen lanowèl k ap apwoche, aprè lanowèl se lekanaval, tout moun plonje nan anbyans. Men dèyè anbyans sa a, gen yon bagay k ap vin jwenn nou la, gen yon van Gon siklòn kap vin jwenn nou la e on dirè ke e aktè politik yo yo menm yo pa wè sa e yap trennen pye e m kwè jan w sot di l la Manuel gon rankont ki te dwe fèt ayè dimanch lan rankont sa li pa fèt mesye yo yo avanse on pakèt rezon ki fè yo pa aksepte reponn a envitasyon PM nan. Men antretan, eske mesye sa yo Manuel, yo panse a sa kap vin jwenn nou la? Bon, antouka, m espere ke mesye yo, yo gen ase de lisidite pou yo wè sa kap vini apre mondyal la. E nou pa ka di nap fete, nou pa ka di nou pral nan Nwèl, e kanaval la tou son pwen entèwogasyon. E ou sot eksplike l la, dola kap grenpe, kap pran valè, kap pran valè konsa, li pap san konsekans sou menaj yo, pri pwodwi premye nesesite yo flanbe de pri, e tout sa w te konn achte 5 goud li pase a 15 goud, donk sa vle di nou nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. Donk pwotagonis yo, yo ta dwe kapab chita. pou konnen ki solisyon ki pral gen a pwoblèm sa yo. Le pwoblèm de l'appréciation du dollar, pwoblèm gaz lan, en pwoblèm politik lan, pwoblèm ensekirite an. Donk, nou, nou, nou gen yon pakej pou ke nou diskite sou yo. M pa kwè jodi a yon nèg t ap di m, bon, ann fèmen zye n paske pèp la nan mondyal, Li pap viv e sitiyasyon ke li abitye viv yo, se moman pou l pase l de moman difisil yo. Ey, mondyal la pa la tout tan. Hein? Donk mondyal la gen pou l pase. Donk okontrè se nan moman sa menm pou mesye yo te pwofite pou yo te ponn on solisyon ki ap kapab bon pou peyi a. Donk si nèg yo pa fè l, Se sure ke nou prale nan eksplozyon sosyal. Nou pa bezwen pè. Di mo a, nou prale nan emeut. Poukisa? Pase tout kondisyon reyini. Donk, si galon gaz la moun pa ka jwenn li malgre ajisteman te fèt, lajan ameriken an k ap grenpe, grenpe, grenpe, ou pral bezwen 150, 160 goud e jiska 200 goud pou on dola. Hein? Moun yo kontinye ap viv nan ensekirite. Nou sonje sa k pase resaman nan Sous Matla. Donk, se pou m di w, donk, nou nan yon sitiyasyon kote ke moun yo pa ka pap ankò. Donk, fòk gen yon bagay ki fèt e mesye yo dwe fè yon bagay. Donk, te gen tantativ, envitasyon fèt, donk nèg yo kontinye ap tire sur la corde. Donk, pou de rezon ke pèsòn pa konnen, men tout moun ka wè enterè nasyonal la, li pa priyorize. Lòt dosye, Dario, genyen Claude Joseph, ansyen minis ayisyen afè etranjè, ki antonnen a Madrid. Claude Joseph, misye pale, li vann pati politik li an ki se ede. angaje pou le devlopman, misye kontinye ap takle Premye Minis Ariel Henry, li konsidere kòm e. Prensipal responsab sa k gen la a. Prensipal responsab e selon misye se Ariel Henry gen enterè pou kenbe sitiyasyon an e fè gang yo e pèpetye kriminalite a pou ke li menm li kapab pèpetye l o pouvwa. E Claude Joseph prezante pati l lan kòm altènativ e li kwè ke jodi an gen yon pakèt politisyen tradisyonèl ki echwe. Donk fòk lajenès lan kòmanse mobilize pou fè de chwa eklere pou kapab retire peyi a nan sitiyasyon malouk li twouve l la. Donk gen Lèzetazini daryò ki kontinye ak sanksyon yo. Gen 2 òm politik Lèzetazini sanksyone le fè ke. Kwaze de sèlman l ye? Wi, anfèt nan dènyè desizyon yo, le fè ke yo. Ou pale de Hervé Fourcand avèk. Ya, avèk Rony Celestin. Donk mesye yo itilize pozisyon yo. Fednel Monchéry pa ladann tou? Sa wi, gen Fednel, gen Rigaud, Duplan, tout mesye sa yo frape. Par les sanctions américaines, nèg yo itilize pozisyon yo, gen ki nan trafik dwòg, gen ki gen epis kote dwòg ateri lakay yo. Gen ki itilize avyon yo menm. Yeah, yo itilize avyon yo pou kesyon dwòg lan. Donk, Lèzetazini ki de plis an plis ap mete sanksyon, ap mete de pèsonalite deyò Hein, non pèsonalite sa yo ki yo menm fè objè de sanksyon. Donk, nou sonje anbasadè kanadyen an, li te pale de le peyi Kanada se yon peyi ki ap fè demokrasi. E moun yo t ap pale de yon lis de 800, de 300, de 200. Donk yo menm yo pa fonksyone konsa. Pa gen okenn lis ki deyò. Lè ke gen yon moun ki ta fè objè de sanksyon, popilasyon an ap konnen l e e yo menm k ap mete l deyò. Men se pa sou rezo sosyal e ni nan medya ou pral tande ke men yo pral bay yon lis pou moun ap site non. Donk, gen anpil sispens, gen nèg ki ki pa ka manje, gen nèg ki gen anpil pwoblèm, gen nèg ki pa ka achte. Paske sanksyon yo kòmanse aplike, donk se pou m di w ke se pa dan k ap griyen, se sousi k ap kontre. Epi Dario, toujou nan aktyalite a, gen minis edikasyon nasyonal la ki o Kanada, misye te gen yon rele dèyè l nan kad nevyèm edisyon. Salon du livre Nesmy Maniga ou konnen se youn nan minis m kapab di trè enpòtan nan gouvèneman Ariel Henry an e l gon gwo pòs de responsablite minis de ledikasyon nasyonal te gen anpil zye k rive sou lekòl la k pa ka louvri timoun yo ap kanni lakay yo ebyen misye al patisipe nan salon du livre o kote de gran ekriven sa Dany Laferrière a yo rele dèyè misye akoz ke wi akoz jan sitiyasyon an ye la pa gen kenn timoun ki ko reprann chemen lekòl bon minis lan li pale misye di il n'a jamais été question ke yo kouri dèyè l pandan l tap patisipe nan nevyèm edisyon salon du livre au Canada misye di Li patisipe, li te gen yon entèvansyon l fè, entèvansyon l fè l avèk bokou de kalm. Toutfwa, li rekonèt nan sal la te gen yon dam ki te gen griyèf kont Ayiti e kòm minis, sa pa deranje l ke moun nan li menm li fè pase griyèf li men il n'a jamais été question ke yo te kouri dèyè l nan nevyèm edisyon Salon du Livre. Epi Dario kesyon lòt kesyon aparaman genlè gen yon operasyon ki mennen nan kabarè nou konnen nou sonje sak t k pase a chif yo yo pa egza tanto gen moun ki bay se plis pase yon kenzèn de moun gen moun ki di son ventèn de moun genyen ki di son dizèn de moun nap tande majistra majistra li pale don kenzèn de moun ki mouri a la swit de turi. e mesye ame yo fè nan sous matla ebyen lapolis sanble retounen nan zòn nan mennen des operasyon e mete la patte sur des individus donk gen operasyon ki mennen tou nan yo pran yon moun gen operasyon ki mennen tou nan latibonit zòn savyen e lapolis fè des operasyon e plus près de nous nan petyonvil genyen majistra petyonvil la de konsè avèk nouvo komisè E 2 polis ki ap fè des operasyon e petyonvil la ki sal e tankou pè insidan on moun wap antre nan petyonvil jodi an lè w rive nan sime e ansyen e si simetyè a ou pa konnen e se fatra kap di w e onè e machann yo yo fon sèl a fatra e pousyè donk pa gen kenn kondisyon e pou on moun ta kapab evolye nan anviwonman petyonvil pou pa malad petyonvil la lèd anpil e majistra fòk li leve pyel pandan nowèl la la pou wè si m pap di rebay petyonvil son vizaj dantan paske se tout yon pwosesis lè wap gade petyonvil se bagay ki ka fè w kriye jodi an petyonvil ou te konnen an youn nan katye ipe nan rejyon metwopolitèn pòtoprens lan. Ebyen Petyonvil vin ekstrèmeman sal, non sèlman salte, fatra, men gen anpil ensekirite. Donk e lapolis e lameri yo gen anpil travay pou yo fè pou kapab mete Petyonvil nan yon kondisyon pou pèmèt ke rivren yo, yo kapab sakile an tout kyetid. Darius Jean François. Donk nou pral kòmanse avèk. Kesyon Nesmy Maniga bon Nesmy Maniga si isit li mache jan l vle san zenkyetid sanble nan peyi lòt bò dlo yo gen anpil je ki rive sou li bon èske nèg yo mache isi m pa kwè nèg yo mache isi non. Nèg yo nèg yo nèg yo nèg yo pa mache nèg yo pa mache m panse Nesmy Maniga s on moun ki pale anpil. E gen de moun ki ta menm di ke, alò se pa nou k di l, gen de moun ki ta menm aparante ou di mwen sa simile an demach Nesmy Maniga kòm de la pwopagand. Se pa nou menm ki di l, alò se de moun ki yo menm ap reyaji. E paske moun yo se kòm si yo wè vreman pa gen anyen k ap fèt, pa gen anyen k ap fèt. Ou imajine w yon lekòl ki te dwe louvri timoun yo al lekòl donk ou wè se de paran ki yo menm moun nan gade l fin peye tout kòb li paske gen de lekòl jodi a la konprann depi avan timoun nan rantre lekòl manyèl se paran w yo konn sa depi avan timoun nan rantre lekòl twaka kòb la gentan al jwenn lekòl la ou konprann epi kounye a paran an gade li wè kòb lekòl la nan men l epi se li menm k ap fè travay la ou konprann donk se paran yo ki fè fòsing. Yo di non, fòk lekòl ouvri. Donk se aktè edikatif yo, depi pwofesè lekòl ki yo menm wè yo chita lakay yo, yo menm tou, ti sa yo te gen nan men yo kòmanse fini, yo di fòk lekòl ouvri. Donk se sa jodi a ki ba nou, ki ba nou ti rezilta nou jwenn la e malgre tou jiska prezan E tout timoun yo poko tounen lekòl. M kwè dènye dènyè estatistik ministè a Limenite pibliye, li te mwens ke 37 karant pousan timoun 37 a 38 pousan. vwala Wi. ki yo menm tounen sou ban lekòl. E jodi a tankou jan m di w la m wè anpil aktivite nan lari a. E ou wè gen plis lekòl ki louvri, blokis, anpil timoun nan lari a. Jodi a, chif la menm li ka ogmante. Ou konprann? Men, fòk nou di ke se aktè edikatif yo ki yo menm fè presyon pou lekòl la ouvè. Se pa vreman Leta a ki kreye kondisyon pou lekòl la li menm li reprann jan m pa konnen jan responsab ministè a ta ka fè sa. Bon, minis la te klè se lekòl pwogresiv. Ou konprann? Lekòl pwogresiv. Yon lekòl ti pa, ti pa. Ti pa, ti pa. Donk, sètadi sa va avèk le tan. Donk, si kondisyon yo reyini, paran yo kapab an konfyans e yo voye timoun yo lekòl. Se pa kondisyon k ap reyini pou kò yo. Se Leta a menm ki pou kreye kondisyon an. Pou mete paran yo an konfyans. Ou konnen, ou konnen, Manuel, gon seri de zòn jodi a la a, si. paran an yo pa t vrèman gen volonte timoun yo pa t apral lekòl. Paske pa gen ankenn kondisyon ke. Pa gen kondisyon monchè. Pa gen ankenn kondisyon monchè. Kafou fèy maten an la a, anba bal moun leve. Depi yè maten, se anba bal moun ye wi. Kòmsi ou imajine w yon paran ki gen timoun li k lekòl, pa egzanp zòn anwo ri Maglon Anbwaz, ki kòmsi w ap desann ou wè paran an kanmèm li pran timoun li l mennen l lekòl. Ou konprann? Donk si paran sa li menm li pa gen volonte vrèman kòmsi paran an dèfwa l chita lakay li podyab l ap gad timoun nan l ap gad timoun nan avèk tristès ki chita k pa ka al lekòl li di a fò m reziye m kanmèm m voye timoun nan lekòl. M chita nan yon bis jodi a m ap monte Lamanuèl gen yon mesye k ap pale l gen de timoun ki nan kay avè l nan zòn n ap di la a Mesye a di w timoun yo pa ka tande bri bal. Li di w li menm, li pa ka tande bri bal la tou men timoun yo l oblije ap rasire timoun yo, l ap bouche zòrèy yo. Ou bay. Kòm si nan zòn sa a kondisyon reyini pou timoun al lekòl. Ou ka poze kesyon ki jan timoun pral aprann. Jisteman. E eta psikolojik li pap pèmèt aprantisaj la fèt. Jisteman. E menm lekòl timoun yo ale a la, sa w di a Manuel, menm lekòl timoun nan ale la, sa l pral bay kòm rezilta? Ou konprann? Donk kondisyon yo vrèman se pa kondisyon yo k reyini. Leta a pa kreye kondisyon. Jan nou sot di a, se aktè edikatif yo ki yo menm yo di bon kanmenm fò n fon fòsing pou lekòl la louvri. Alò gen anpil moun ki kloure au pilori le ministre de l'Education nationale. Nesmy Manigat ka di li menm li pa responsab. si kondisyon pa reyini e pou timoun al lekòl men pa bliye non li nan tèt alò e fòm diw Manuel mwen menm gen pwoblèm a moun sa yo tou wi Nesmy Maniga li pa yo paka lage tout responsabilite a sou dol tou ou konprann paske e kesyon sekirite a Manuel se pa Nesmy Maniga non se tout yon chèn se tout yon chèn wala se pa se pa Nesmy Maniga ou konprann donk se tout leta ki pou mete l an branl pou wè kòman yap kreye kondisyon pou lekòl la ouvri donk jodi a la lè pa gen sekirite tenn objektif yo, le mye se ta remèt demisyon l. Hein? Se ta remèt demisyon l pase si l rete la, li kosyone enpwisans gouvèneman an, li kosyone enkapasite CSPN nan pou garanti sekirite sou teritwa nasyonal la, se ke e li kèlke pa li pote responsablite a. Kèlke pa li pote responsablite. Pa bliye non, Nan tout gouvènman, konseye de minis ki distenge yo. Distenge yo pa savwa, savwa fè yo, etsetera. Men, si bagay la prale mal, ou pa demisyone, ey, yo ap mete w nan menm lo a tout minis ki enkonpetan, a tout minis ki vin sa k priyorite pou yo se lajan privilèj leta, Donk gen anpil moun ki te panse Nesmy Maniga yn fwa ke li te konstate li li menm li pa ka kreye kondisyon, li pa ka enfliyanse non plis gouvènman l apateni an pou garanti sekirite pèmèt li pòt lekòl yo ouvri, li te dwe demisyone. Li pa t dwe kontinye ap resevwa e avantaj leta ofri. Pandan ke genyen dè milyon, gen 500, pli de 500 mil timoun wi, ki, ki pa ka al lekòl, ki chita chak jou, ki pa gen aksè, ki pa gen entènèt pou yo fè lekòl an liy, en, e paran yo pa an mezi pou ba yo leson. Donk, se pou m di w timoun sa yo chak jou ki te konn al lekòl, jodi an, yo fè 2 mwa lekòl la rive yo, yo pa ka ale. Donk, sa vle di, Se peyi an kap fè nwa. Pa bliye. Donk si gon peyi pa gen edikasyon malad ladan l, edikasyon pa ka fèt ladan l, donk sa vle di avni peyi sa ki depann de jenès lan, ebyen peyi a fèmen. Donk Nesmy Maniga te dwe demisyone. Donk Nesmy Maniga pa demisyone e jodi an lap peye konsekans lan. Lap peye konsekans lan paske jisteman aksyon gouvèneman an li solidè. Li solidè, donk tout otan ke ou nan gouvènman an, donk sa ka rive gen de kote ou pase, yo kouri dèyè ou, yo voye wòch sou ou, ou viktim, ou viktim Echèk paske, gouvènman an se echèk ou. echèk ou, jisteman, paske, ey, m ka konprann lòt sfè daktivite gen pwoblèm, men pou lekòl pa ka ouvri a, li achi grav wi, Oh! li, Grav, li achi mesye, grav, grav, han, li achi grav, grav. mhm. Donk Nesmy Maniga, nan yon entèvyou li bay Le Vent Bèf Info, misye di, il n'a jamais été question que yo te kouri dèyè l nan peyi Kanada. Misye di l te nan yon panèl avèk Jacques Stephen Alexis okote de Philippe D'Alembert e san konte Dany Laferrière. Donk te nan panèl sa a, se yon atelye ki t ap fèt e l kwè atelye a te konkli e li fè yon entèvansyon. Selon sa l di, entèvansyon an te fèt dans le calme. A oken moman je n'ai été ni chasse ni chahute Donk a demanti Nesmy Maniga pandan l fè alizyon a enfòmasyon k ap sikile sou rezo sosyal yo ki fè kwè ke prezans li ta deplè patisipan nan Salon du Livre. Nesmy Maniga pwofite pou l eksplike ke li an misyon entènasyonal nan Pari pou kapab akeri des strategies de l'école. twoub sosyo e politik anndan peyè donk sa vle di ke afè lekòl reprann kòm si si nèg yo ap etidye posiblite pou lekòl a distans yo al chèche finansman donk sa vle di peyi an pral gen twoub toujou pral gen twoub sosyo politik twoub sosyo politik yo pral kontinye e nèg yo ap Nèg yo admèt sa. yo ap admèt sa e yo ap chèche. Dè strateji pou wè si lekòl la ka kontinye menm si se pa de manyè a fizik. Lekòl a distans lan. Donk lekòl a distans nan ki peyi? Donk finansman ki finansman ou pral jwenn pou pèmèt ke tout lekòl nan tout peyi an fèt a distans pou timoun nan lakay li, li gen òdinatè l devan l, li abitye, li gen kilti nimerik. Eske sa se pa tout yon pwosesis? Eske se nan ti rès ane a esperyans sa pral fèt Kòm li kòmanse fèt deja, m pa konn nan kondisyon l ap fèt la, èske gon adaptasyon elèv, paran, e èske nèg yo jisteman mwen m pa konprann sa k ap fèt la, mwen m kwè ke fòk mesye yo kòmanse pa rewè estrateji yo paske ilè vrè ke a chak sitiyasyon fòk ou anvizaje de solisyon, Men, pèpetye lekòl a distans la, m poko wè l nan peyi Dayiti mwen menm. Bon, jisteman, piske enfrastrikti yo pa egziste, e jodi a ou viv nan yon peyi pa gen kouran, pa gen kouran, e gen de moun nan peyi a la, nan kapital la la, ki wè kouran lakay yo depi samdi, depi samdi maten. Donk gen de moun depi samdi maten yo pa janm wè kouran. Donk imajine w moun sa ki gen yon timoun lakay li, timoun sa al nan yon lekòl a distans. Ou konprann? Gen de moun tou e Manuel ki pa gen aksè a entènèt. E ti entènèt yo konn jwenn sou telefòn e yo itilize entènèt sa a li vrèman pa pèmèt yo fon seri de bagay. Wè men konpayi yo tou. Vwala. Konpayi yo sou blòf tou wi. Vwala. Donk se pou entènèt de kalite. Ki plan pa ki kote pa paran pa gen lajan. Vwala. Pou l bay timoun nan manje epi li pa t gen lajan pou l achte plan. plan e entènèt pou pèmèt timoun nan edike. Mete sou sa, gen yon seri de paran manyèl se o jou le jou yo viv. Moun nan depi l fè sa l 4 è di maten, moun nan leve l pran lari a, manman yon bò, papa yon bò, y al chache lavi pou pote pou pitit la. Timoun nan al lekòl, lè l tounen pa egzanp se nan yon lakou l ye, de twa vwazinaj ap voye je sou li. Timoun nan nan yon kay poukò l. Donk kote l pral jwenn moun ede l, akonpanye l e nan bay lekòl a distans sa? Donk m panse mesye yo fòk yo regade bagay yo jan w di a. Kreye kondisyon pou timoun yo tounen lekòl paske bagay lekòl a distans sa se pa si ke nou prè pou li nan moman n ap pale a la. Epi bon e nou t ap di fòk mesye yo pran responsablite yo e gaj lan mete enfòmasyon an deyò E rankont ki tap fèt kay PM nan. Gaj sa branche papa. Wi gaj la. Gaj la gaj la frape seryezman. Gaj la branche. Scoop. E rankont ki tap fèt kay PM nan. 107.7 FM. Bon gaj la te anonse rankont la ap fèt. Jisteman. Epi gaj la anonse rankont lan repòte. e pou divès rezon e Darius Jean Francois e. Nou kwè l pale de envitasyon tardiv. Envitasyon tardiv mesye yo mande yon tan de konsètasyon e genyen donk kolè ki fèt kontre medyatè an e di moun ki ap asire medyasyon antre 2 pwotagonis e yo di medyatè a gen yon konpòteman anvayisan e yo pa renmen konpòteman misye e envitasyon tadiv e yo mande tou fòk ta gen dyalòg o preyalab fòk kanmenm kote a lye a ta defini paske se pa tout nèg kap vle al kay premye minis lan misye pale don tèren nut fòk yo ta deside kisa e kisa ki pral nan ajanda. diskisyon yo. Bon, nèg yo, monchè son son gwo jwèt k'ap jwe la e m kapab di w èske jwèt sa a li gen pou wè a a peyi? Mwen menm mwen menm pwoblèm m genyen se repò Sinedyè a. Repò Sinedyè a. Se repò Sinedyè a. Wè, si Sinedyè pa gon dat ki prevwa wap wap reprann diskisyon yo. Si yo di repò, vwala, si yo di repò e nan 48 è, ou konprann nan 24 è. Repò nan 72 zè, nou ka konprann kèlke pa gon volonte, gon travay k ap fèt pou reprann dyalòg la. Men lè yo di Sinedia al bay pwoblèm. Wi, Sinedia al bay pwoblèm, donk se ensètitid. Donk sa montre w kanmenm pa genyen yon volonte reyèl de la part des acteurs. Paske lè nèg la di w li menm li pa vle Arnaud jwe wòl medyatè. Misye gen yon konpòteman anvayisan. Donk sa pral mande kanmenm pou gen yon lòt moun. Paske si m ap jwe wòl mitan jwèt, yo konteste m, negosyasyon an p ap ka avanse. Donk si Dario ap diskite avèk GBPC, epi mwen menm m la kòm medyatè, Dario gen yon pwoblèm avè m, GBBC gen yon pwoblèm avè m, donk plas mwen pa la. Donk, m p ap janm ka mete nèg yo sou yon tèren dantant. Ou konprann? Donk, la ankò, lòt kesyon, gen yon seri de nèg ki cho pou al diskite kay Premye minis lan. Genyen. Ki vle se yo menm ki pou la. E m da gen nèg ki poze kondisyon. Bon, m dakò, nan kad yon negosyasyon, ou pa ka kouri pote tèt ou konsa, fò w konn sa w pral diskite, e ki jan, e ki metodoloji, hein, ki pral aplike pou pèmèt ke negosyasyon politik yo, yo avanse. Paske gen anpil nèg ki, ki di yo menm yo p ap diskite pòs, yo pa nan, yo pa dèyè moso gato. Mesye fò il fò aple un chat un chat nou fòn pa bay tèt nou manti poukisa nou vle pou nou fon diskisyon se paske gon kriz peyi a nou kriz depi dè tan e sa mande pou aktè politik aktè nan sosyete sivil ak elit politik tout moun mete tèt yo ansanm pou bay mo pa yo. pou n al chèche solisyon an. Bon, si se mwen menm ki di m gen solisyon an, donk sa pa sifi. Paske se si ke nan peyi, yon sèl grenn moun pa ka di li gen solisyon an. Ariel Henry pa ka di li gen solisyon an. Fòk Ariel Henry tann bra l a dòt pati ki yo menm genyen de pwopozisyon, de eleman, de sòti de kriz pou mete bagay sa a sou tab la pou diskite pou nou jwenn. Pou pou gen yon depasman paske nan negosyasyon fòk gen konpwomi wi. Fòk gen fleksibilite. M pa ka vin ak yon bagay nan pòch mwen, m gen yon non nan pòch mwen, m gen yon bagay nan tou fèt nan pòch mwen epi m di sa e pa gen diskisyon sou li, pa gen deba sou li. Se la M di sa la solisyon. de manyè peremptwa, se la solisyon. Donk sinon nou pap janm avanse. Donk misye fòn ka antann nou. Fò n ka antann nou, fò mesye k ap jwe wòl medyatè an, fò l pran responsablite l, si l konteste, fò l tyoul akò l pou pèmèt negosyasyon an avanse. Donk si ou reprezante yon yon ik, en, si ou ou ou ou ou ou ou ou pa enspire konfyans a aktè yo, donk plas ou pa la. Donk sa s on minimòm. Pase pa bliye non, se pa afè prive w k ap diskite. Il y va de lenterè nasyonal. E lòske enterè nasyonal an je, fòk gen sakrifis ki fèt. Donk pa gen gwo ponyèt. Fòk gen diskisyon ki fèt, fòk genyen fleksibilite de la part dè zen e dè zotre. Se sa lojik negosyasyon an. Donk, mesye fòk gen, m konprann gen nèg k ap veye pou pa gen kou ba Gen nèg ki pa vle al kay premye minis lan. Sa se lontan, m sonje sou ansyen prezidan René Préval, feu René Préval, ou te mèt ap joure René Préval nan medya kou ap joure l, kou al nan palè nasyonal, nèg yo di gon ti siwo Préval ba ou, ou dous lè w kite palè nasyonal. Donk, èske jodi a gen nèg ki pa vle ale nan primati ki pa vle al diskite avèk Ariel Henry pou Ariel Henry pa ba yon ti siwo. Hein? Donk èske se se se de sa kil saji? Bon, m kwè ke bon Primature se rezidans premye minis lan men se pa kay prive l non. Yon nèg ka al diskite paske sa w pral diskite a se pa afè Ariel Henry se peyi w pral diskite. Bon tou kòm tou nou ka mete n dakò se yon tèren dantant. Donk tout sa yo Fè pati de lojik negosyasyon, fò nèg aksepte pèdi, fò nèg aksepte genyen. Alò Manuel, sou kesyon rezidans PM nan, fòk nou di gon bagay ki te pase, alò se li menm ki fè moun yo refize al diskite. Vwala, fò nèg yo bwè kafe, nou manje ansanm, nou bwè ti kafe. Nèg yo pridan, nèg yo pridan, e trè souvan gen foto ki fèt nan. Manuel, gon bagay ki Gwo bagay pou nèg yo panse se ke se tan kap pase se tan kap pase e tank nèg yo refize chita pale pou jwenn solisyon an se plis tan kap pase e se plis tan wap pran tou pou rezoud kriz kap brase bil peyi a paske pa bliye non jodi a nou nan mwad desanm Nou nan peryòd de koup du mond. Aprè koup du mond se la Noël. Aprè la Noël se le carnaval. Mesye ap fè tan pase. Donk carnaval la lap fini nan mitan mwad fevrier. Ou imajine w si nèg yo kite tout peryòd sa yo pase se nan mwad mars, avril pa egzanp yo vin yon akò. Apre akò sa a, san dout pral gen pase men ki fèt nan gouvènman, se lè sa a ou pral wè tou nèg yo pral travay pou met kanpe yon CEP, sa vle di 2023 k ap vini la a p ap gen zafè eleksyon. Ou konprann? P ap gen zafè eleksyon. E menm gen rara tou, nou te ka di apre kanaval la gen rara tou. Ou konprann? Donk, sa vle di se fò posib ke nan 2023 k ap vini la nou pa nan eleksyon ankò. Ou konprann? Donk, eleksyon, li posib ke w vin jwenn sa jis an 2024. Ou konprann? Gen nèg ki pa, gen nèg ki pa pa, ki p ap ka tann non. Anben, vwala. Ò! Gen nèg ki pral fè manifestasyon pou eleksyon òganize an Nòdvèj. Jis, men, men kòman eleksyon pral òganize a? Nan, nan kondisyon sa? Kòman eleksyon pral òganize a? Lè pa egzanp ou mete yon CEP an plas, an mas, avril. Ou di mwens, lè ou jwenn yon akò an mas avril, ou pral pran tan pou w mete yon CEP an plas. CEP a li menm li pral monte nan zòn me jwen. Konbyen tan l ap bezwen pou l òganize eleksyon kounye a? Konprann byen wi. Konbyen tan l ap bezwen pou l òganize eleksyon? Ou konprann? Donk, mesye yo, pandan y ap poze de kondisyon, y ap di nou pa pral chita kay PM, ou gon pwoblèm metodoloji, Yap evoke tout pwoblèm yo, men fòk yo bat tou pou yo menm tou yo pa konplis nan fè tan an pase a tou, paske plis tan ap pase, prensipal benefisyè a pou mwen, pa konnen non, pou mwen, se ap Ariel Henry. Ariel Henry? Bon, Ariel Henry tou li menm li pa, li pa ta sipoze bat lestomak li. Kesyon ke li konfòtab, Paske jodia la fon nèg ou pa fok fok ou konsyan ke peyi a pa bon sitiyasyon yo ekstrememan difisil e fok gon bagay ki fèt Ariel Henry ki genyen efektivite pouvwa gon sakrifis poul fè paske mwen menm mwen menm mwen menm a mon avi mesye dam politik yo yo tout ap tounen an won. e ils font du sur place paske youn ap gade sou lòt pandan youn ap gade sou lòt la youn ap veye lòt yo pa vle pale yo pa vle diskite chak tan pou yo al diskite gon pwoblèm pandan te san tan tan ap pase donk mennan gen kesyon kap poze fòk gen yon nèg ki pran oubyen yon fanm ki pran inisyativ Pou konvoke. Bon. Bon tout moun ta di Ariel Henry kòm premye minis li ta dwe pran baton pèleren l. Paske si nou pa ka bay sekirite, timoun yo pa ka al lekòl, peyi an gon dola ki ap toufe goud lan. Moun pa ka mache, moun pa ka manje, grangou ap pete fyèl moun. Scoop! Donk si w ap dirije, Fò w ka rann ou kont gon pwoblèm. Enben, pou rezoud pwoblèm nan, fòk ou kapab gen kapasite pou konvoke tout pitit peyi an sou yon tab. Fò w pran baton pèleren, ou pa gen bat lestomak, di blan avè w oubyen m pa konnen, ou chita sou yon chèz ki enjektab. Pa gen bagay sa a. Donk fòk Premye Minis lan pran inisyativ. Ou konprann? Pa koute ankenn politisyen bò kote w k ap di bon PM nou gen pouvwa a deja, nou pa gen pou nou al ale a la rankont dotre pèsòn. Si se konsa nou fè erè. E w ap wè tan ap pase, tan ap pase, tan ap pase e jiskaske gon lè Ariel Henry ap oblije tonbe. Pase si gen, pa gen anyen k fèt la a. Rendez-moi fou sage eh Le gouvernement de Ariel Henry n'a pas sa place eh Si pa gen anyen k fèt la pou mete pou pou kreye kondisyon pou gen sekirite nan peyi an pou eleksyon òganize pou mete pitit pèp la an konfyans pou bay pitit pèp la manje pou sispann yo al ateri an Repiblik Dominikèn pou y al ba yo move trètman Donk fòk yon bagay ki fèt. E e m panse si Ariel Henry te gen solisyon an, li t ap gentan aplike l. Si l te gen remèd lan, li t ap gentan aplike l. Nou nou pa t ap nan sitiyasyon sa a nou ye jodi an. E ben se se pou sa wi, la logique de compromis, la logique de négociation. Fòk gen negosyasyon. Fò n al chèche de tèt ki konpetan pou n pou n mete dan de pòs pou yo pran responsablite yo pou pou n gon apezman. pou n gon apèzman donk sa li nesesè donk mwen m kwè ke le tan pa dwe a sa n rele dilatwa pa gen pa dwe gen dilatwa kap fèt e bò kote nèg ki vle vin pran pouvwa e bò kote sila yo ki gen pouvwa kap jere pouvwa paske nou paka rete nan sitiyasyon sa pou n fè de twa zan konsa. M pa ka al Kanaran, m pa ka ale, m pa ka pase Kanaran pou m al Sen Mak, pou m al Gonayiv. M pa ka pase Matisan, m pa ka pase Kwadèboukè, m pa ka pase pou m ale pou m ale Mirebalè. Donk li pa posib pou chak nèg yo pou yon bagay ap pouri konsa epi chak nèg yo kwaze bwa yo se kòmsi se te nòmal. Donk sela pa posib. Donk fok gon bagay ki fèt. Donk chak aktè yo gen part de responsabilité yo e si gon depasman pou fèt fok depasman fèt au nom de l'intérêt collectif. Paske nou paka kite peyi a plonje, plonje, plonje, plonje. Donk ou menm ou ka di zafè pitit pèp lan, si l paka voye pitit li lekòl ou menm ou gen gad du kò oubyen pitit pa w pa nan peyi an. kondisyon reyini pou zafè la grand majorite. Non. Enben lè sa ou se konsa ou panse, ou pa ka vini, ou pa ka aspire dirije, ou pa ka dirije. 107.7 FM stereo. Donk moman sakrifis lan rive. Donk mwen m kwè ke il est de bon ton pou mesye yo ravize yo, mesye dam politik yo, fo diskisyon yo, yo, yo, yo, yo, yo inisye, fo dyalòg la inisye, Donk si Ariel Henry reprezante iritan an, ebyen fò l chèche yon moun ki enspire konfyans. M pa kwè l pral André Michel. Paske André Michel pa enspire konfyans. Nou sonje sa k te pase. Donk fò Ariel Henry ka pran yon moun ki enspire konfyans. Donk si li menm li s on iritan nan kriz lan. Pa bliye non, sou Michel Martelly. Bon kote Michel Martelly te fasel nèt wi hein se kaped kap mennen negosyasyon yo wi Michel Martelly te fasel donk gen de moman ki rive ou pa si ou paka vedèt ou mete kòw sou kote ou chèche yon moun ki enspire konfyans pou mennen negosyasyon yo donk sa pa vle di wap pèdi pou sa donk sa pou pou genyen an wap toujou genyenl donk m te di Dario eleksyon an son bagay ki fondamantal. Nou pa ka rete nan lòbèy sa a vitam etènam. Fòk eleksyon òganize e fò Ariel Henry panse a akouche kèlke choz k ap pèmèt peyi an li ale vè lòganizasyon dè eleksyon. Paske nèg la gen nan pwoblèm. Sa ka rive ou menm ou pa nan pwoblèm nan, ou kontan. Men, pa bliye non, si nou di nou nan yon eta demokratik, fòk gen renouvèlman hein, du personnel politique. Popilasyon an gen moun li pral bay kanè! E ki kote l ap bay moun sa yo kanè? Se nan eleksyon! Se nan eleksyon. M ka dakò ke nou nan yon peryòd enterimè, e fòk gen yon konsansis. Men, konsansis lan se yon bagay 1 an maksimòm, 1 an edmi a la rigè, 2 zan. Men fò nou ale nan eleksyon. Bon, gen anpil kandida ki pa ka tann ankò. Misye kwè ke. fòk eleksyon òganize e yo denonse jwèt PM Ariel Henry ap fè pou pèpetye l pèpetye l opouvwa e yo pa ekate posiblite yo menm fè paralèl a sèt vag densekirite paske tan ke gen ensekirite nan peyi a tan ke gen de kote moun pa ka sikile tan ke gen de kote bandi ap mete moun deyò lakay yo kondisyon pap janm reyini pou eleksyon òganize anndan peyi a. E si eleksyon pa ka òganize anndan peyi a, li elaji ekip opouvwa a. Ekip opouvwa a, l ap kapab rete plis, fè plis tan sou pouvwa a. Men fè tan pou ki sa? Pase mwen menm, m t ap pale a yon zanmi m ki vle vin okipe yon pòs elektif. anndan peyi a menm di ey lè w fè dyagnostik peyi sa on peyi ou pa gen kote pou manyen l ou kisa ou pral dirije kisa la hein pase fò n kòmanse chanje mantalite a jodi a nou pa pral kòmsi pou on pòs se pa sèvi mal sèvi la repiblik hein se sa batay la wi la lit. pour la prise et l'exercice du pouvoir et une fois ke w rive nan pouvwa a ou pral satisfè tèt ou, klan w men non pa la repiblik. Donk fòk dòn nan chanje. Fòk done yo chanje. Fòk konpòteman yo chanje. Eben si n di nou vle yon nouvèl klas dòm e de fam politik, eben fòk batay sa a kòmanse fèt nan nivo lajenès. Fòk gen de moun ki renmen peyi paske lè w ap gade sa k ap fèt la a, Chak nèg yo ap mete pyon pa yo pou kapab nèg ki ki rich pou yo vin richissime, nèg ki te anba lechèl la l bezwen pouvwa pou l moute, eben si e konsa n ap fè yon peyi, eben n te mèt fèmen peyi a, men peyi a pa ka fèt konsa, peyi pa fèt konsa. Bon, Manuel e antretan e fòk nou di ke ansyen anbasadris amerikèn nan peyi Dayiti, Pamela Ann Wright, e pibliye yon tribin nan Washington Post, tribin sa li menm ki pote titk Le mal triomphe en Haïti et les États-Unis ne font pas grand chose donk se tit tribin sa e Pamela Ann White ansyèn anbasadris e. Dèzetazini an Ayiti, li menm li pibliye nan Washington Post te Emmanuel. E nan tribin sa a, Pamela Anwright ki lonje dwèt sou administrasyon Biden nan, ki li menm pa fè gran choz pou ede Ayiti soti nan sitiyasyon li twouve l jounen jodi a Manuel. E toujou nan tribunza, Pamela Anouait ki solisite l'envoi d'une force étrangère l'envoi de 2000 soldats américains en Haïti. Donc, pour venir protéger aide des États-Unis qui destinée an, èd sa a ki destine a sila ki pi fèb yo, Manuel. Donk, Pamela Ann White, nou wè moun yo sètèn fwa lè yo an fonksyon, ou gen enpresyon ke peyi a li menm li pa enterese yo, se pa zafè Ayiti vrèman ki enterese yo, men lè yo menm yo kite pòs danbasadè yo te okipe a, se lè sa a Ayiti Li enterese yo Manuel e Pamela Anwright, nou t ap di l talè a, ki li menm pibliye yon tribin nan Washington Post, e tribin sa a ki pote non Le mal triomphe en Haïti, les États-Unis ne font pas grand chose, e Pamela Anwright ki lonje dwèt sou administrasyon Biden nan Manuel ki pa fè anyen, e li swete ou di mwens li solisite lanvwa de 2000 sòlda ameriken an Ayiti pou pwoteje èd ki destine a sila ki pi fèb yo. Donk se kòm si lè yo an pòs an Ayiti gen yon lasik nan zye yo, lè yo kite, ou konprann, yo wè klè. Ou konprann, anpil nan yo pase deja fè eksperyans, se diskite, gen rapò, bon bon rapò, devlope bon rapò avèk dè politik, men ou pa janm wè de yo, yo bay de konsèy, konsèy sa yo lè yo, e lè yo kite, e lè yo kite. yo wè ke peyi a pap byen mache, peyi a nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil, alò ke lè yo te nan pozisyon pou wè sa, yo pa janm wè sa. Donk, Jocelin, nou pral genyen pou nou resevwa yon envite nan espas sa, men nan lentèval, Petyonvil pandan wikenn nan te gen ti mouvman ki t ap fèt bò kote lameri e egalman e. Nouvo komisè la? Nouvo komisè a, komisarya, meri yo tout met tèt yo ansanm pou wè ki jan yo kapab fè yon ti debleyaj nan e lari e Petyonvil e non paske n konnen Petyonvil la li li vrèman e sal sal li an difikilte e an difikilte sou le plan sekiritè a e ensalubrite E donk nou pral gade sa rapidman an atandan ke nou resevwa envite nou nan espas enpas. Nou remake gen yon aktivite, yon fòm de fouy e doperasyon ki gen nan Petyonvil la. Kòm ou fèk nome kòm CP nan Petyonvil, di nou nan ki objektif w ap fè operasyon sa a jounen jodi a? Rezon k fè nou nan lari a e n ap kontinye nan lari a, sèke Petyonvil, Gon defi a leve e nou vle fòk defi a leve le fòk defi a leve lekel sè lensekirite de petyonvil nou bezwen fòk defi sa leve nou vle pou tout moun petyonvil sòti vake a okipasyon yo nan nòmalite yo. Men nou remake toujou gen de komisè ki la nan petyonvil men toujou gen ensekirite nan petyonvil kisa wap pote kòm nouvote piske yo toujou pale pa gen mwayen E kisa k pral pèmèt ou ou reyisi nan ke nan pwoblematik ensekite ke w vle lite kont li menm? Pa gen mwayen men n ap fè sa sa yo rele optimizasyon. Optimizasyon nou itilize mwayen de fèb fèb mwayen ke n genyen an n ap itilize l e fòk popilasyon an jwenn sèvis e fòk tout moun jwenn sekirite. N ap optimize. Wi men e sitwayen yo ta renmen sòti nan nwit. Jiska prezan yo pa ka sòti nan nwit nan Petyonvil. Sitwayen bon, sitwayen pral sòti wi la. N ap fè prevansyon e n ap envesti lari a. E fò n wè l. N ap envesti l ak tout moun. E m swete pou yo pase yon bòn fèt. E la fèt sitou la fèt de Nowèl. Tout moun pè. Nou bezwen retire lapè kay moun yo. Men nou bezwen kolaborasyon Tout moun. Men pou jwenn kolaborasyon an men pa rapò a lame ti makak ki fè moun yo pa ka monte la boule 12 e gen gwo gen gwo pwoblèm anwo a eske gen de nouvèl strateji pou moun yo omwen ka bloke lame ti makak? Nou gen strateji nou pa ka bay li piblik strateji yo nou sanse genyen yo e lè rezilta ap tonbe tout moun ap kontan. Men kouman wap regle pwoblèm moto yo? Moto yo menm nou de konsè avèk majistra vil la nou pa ka travay san premye sitwayen vil la. De konsè avè l, de konsè a popilasyon an, n ap kòmanse, e sa n kòmanse fè la, retire, kraze estasyon k pa, ki pa dwe nan plas li. E nou lanse yon mesaj bay tout motard yo, kote bank pa pou ou, kote gran antrepriz pa pou ou. E nou jwenn ou la, n ap arete ou, n ap mete ou kote, e de konsè avèk meri a, Li konsa avèk popilasyon an. Wout Frère pat gen gwo pwoblèm, rapidman yo di gen yo enstale gang nan wout Frère e nan zòn Dèlma tou men ki nan jiridiksyon Petyonvil la gen de bandi kap opere eske nou menm nou okouran de sa nou konsyan de sa e kisa nou pral fè pou moun sa yo paske tanzantan yo ap anlve yon moun nan wout Frère e dènyèman nou gen yon responsab akademi ke yo tiye sou wout Frère. Radio Telescope imedyatman enfòme nap fè sa yo rele a tolerans. Zero. Tolerans zero pa gen bagay nou pap tolere. Lè yon lè yon kote lè w nan yon kay timoun. Egalman e komisarya e petyonvil la e mesye yo ki tap eseye wè kijan yo kapab e fon ti travay e pou pèmèt ke popilasyon li vake ak okipasyon l. Petyonvil vin tounen yon zòn wouj dan la mezi ou gen anpil ka densekirite, anpil ka de vyolans ki fèt nan Petyonvil la. Nou tap di tou Petyonvil la ki sal, anpil salte. Nou a lapwòch de la Nwèl, lameri dwe kanmenm fè kèlke choz paske machann yo. Humm sa pa di yo anyen yo fè fatra nan lari an yo yo yo yo ap evolye sou sou menm fatra yo fè an e gon wout ki kòmanse bò simityè a depi depi ma ma sonje depi kilè wout sa kòmanse e wout lan e li kreye anpil pousyè e pa janm gen anyen k fèt pou wout sa li li li finalize donk fatra e stasyon ou konprann E anndan simityè a restoran, moun ap fè manje. Donk s on s on melting pot e ki vrèman e ofri yon imaj ki ki pa tèlman bèl e pou e komin e Petyonvil. On veritab galimatcha. E donk fòk ta gon bagay ki fèt pou wè si e komin nan ta retwouve imaj dantan li. Donk mache a menm nou pa bezwen pale se se moun yo se fatra, labou sal. Non petyonvil lan vreman ki malad e daryo. Bon jisteman e paske chak jou e nap vin la nou fè konsta yo anpil anpil e fatra petyonvil ki sanse pèdi e vizaj li te genyen lontan an e anpil fatra nan wout yo e machann okipe twotwa yo an san konte nou kapab di e stasyonman stasyonman motosiklèt Stasyonman machin, nou kapab di ki asire diferan sikwi yo. Donk Petyonvil la ki li menm tou plonje nan ensekirite san parèy. E sant vil Petyonvil la, egalman zòn rekile nan Petyonvil la ki sanse jodi a nou kapab di envivab. E moun k ap viv nan Petyonvil e pa gen twòp diferans jodi a ant yo menm avèk moun k ap viv nan 2 lòt zòn nan peyi a puiske se menm bagay yo, se menm bagay yo, se fatra, moun pil sou pil, se ensekirite alòske lontan se pa konsa l te ye e nou wè ke majistra li menm l ap eseye souke kò li. Majistra a avèk nouvo CP a, komisè prensipal la ki li menm fèk pran tèt komisarya Petyonvil la, m kwè se Aladen Jan Lwi, y ap eseye souke kò yo. E malerezman ti pwoblèm teknik fè nou pa ka pèmèt oditwa epi telespektatè yo menm yo viv sa k t ap fèt nan Petyonvil nan wikenn nan, men nou swete ke chanjman sa yo, jan nou di l deja, yo pote de rezilta, rezilta an tèm de pwopwete, gen de netwayaj ki fèt nan komin nan, rezilta tou an tèm de sekirite, de retablisman de la sekirite dan la komin, e puiske jodi a, nou pa ka kite tout zòn nan peyi a, Manuel, tout zòn nan kapital la, ap gate jodi a Manuel e si n ap gade soti de Fontamara si w ap soti nan gran sid peyi a soti de Fontamara pou rive nan limit twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan Manuel li pa bon limit twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan Manuel se rue Monseyè Giyou soti de Fontamara a rue Monseyè Giyou. li pa bon. Donk eske jodi a nou kapab kite pa egzanp Petyonvil, Dèlma, hein, e m pa konnen zòn ki nan lè otè yo, eske jodi a nou kapab kite yo tonbe nan menm sitiyasyon sa tou? E m panse gen de jefò ki dwe fèt e nou salye majistra Petyonvil la Nou salye tou nouvo CP a e nou swete yo kontinye sou lanse sa Manuel. Voila donk fok kanmenm lanse a kontinye paske li difisil lò Petyonvil nan kè Petyonvil pou w respire anviwònman an li trè polye e komisè Petyonvil lan tou gen yon travay pou l fè ogmante patwouy yo e pa bliye nou alavèy de fèt de fèdane. E donk moun yo nou konprann yo ka pa gen mwayen pou yo sòti men si n kreye kondisyon yo ap kapab sòti nan yon pwen pou yo ale nan yon pwen paske gen anpil kote gen de moun menm mache yo pè yo sòti pou yo pou yo al fè mache tèlman yo pè yo pa vle sòti e yo pa vle ke yo viktim swa de kidnaping swa de lòt zak de ensekirite. Donk Petyonvil lontan anpil moun tap kouri anba moun anlè ebyen jodi an pa gen kotew safe donk bagay la li tout kote donk fòk gen solisyon ki oubyen de eleman de solisyon ki anvizaje pou pèmèt sitwayen an li menm li vake nan okipasyon l kèlkeswa kote li ye sou teritwa nasyonal la. Bon talè Eddy pral vin fè nou siy wi la, qu'en est-il de envite a? Eh bon se domaj nou pa jwenn envite a, Emmanuel Minard ki se youn nan responsab misye gon pase politik men misye Inisyativ Konpwomi Istorik la se misye sa ou te dekline Konpwomi Istorik la dekline envitasyon Premye Minis Ariel Henry te fè. e paske jisteman envitasyon an te tardiv e sanble son envitasyon britsoukou e primati yo te fè e yo poze lòt kondisyon tou e kesyon e tèren e pou diskisyon yo fèt metodoloji tout sa yo gentan vin antre an lign de kont donk mesye yo mande on repò de e de de de la rankont donk nou ta pral gade sa avèk Emmanuel Ménard. Nou sonje gwoup sa a, mesye yo te fè apèl a yon konpwomi istorik, e puiske yo menm yo, yo kwè ke nan sitiyasyon peyi a ye la, e fòk tout aktè yo mete tèt yo ansanm pou wè si yo a jwenn yon konpwomi, e yo te trè detèmine. Bon, nan ki nivo yo ye? E, bon, Ariel fè apèl avè yo, e yo dekline apèl la, men yo poze kondisyon, yo mande repò, èske yo poko pare pral diskite e donk son ansanm de entèwogasyon e nou ta pral wè avèk Emmanuel Ménard yo nan Majò Jon e gwoup konpwomi istorik la ki malerezman nou pa rive jwenn misye donk n espere ke kanmenm mesye yo jan n te di an e yo pap kontinye rete kwaze bra yo e pase fòk diskisyon an fèt apèl a konpwomi istorik. Fòk konpwomi istorik la jwenn. Fòk konpwomi istorik la jwenn. Donk se konpwomi, si se konpwomi istorik la ki pou retire peyi a nan sa l ye la a, ebyen ke mesye yo, yo demele yo pou jwenn konpwomi istorik la e pèmèt peyi a li menm li esoufle. Hein? Donk nou bezwen ke peyi a esoufle, donk kan menm gen yon nesesite bò kote aktè yo pou fè sakrifis sa a e mete de kote enterè patikilye yo. pou kapab e priyorize enterè nasyonal la e pèmèt peyi a li menm li dekole.